Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Dabò fòk nou di ke daprè enfòmasyon ki apèn tonbe la a, y a un chef de gang qui aurait exigé une rançon au gouvernement pour laisser passer le carburant. Pandan gen grèv nan peyi a, pandan sitiyasyon an konplike, ebyen fò n di ke daprè enfòmasyon ki tonbe nan dat lendi 25 oktòb 2021 an, se ke chèf de gang au niveau de Waf, Jeremi Mikanò, Il aurait exigé à l'État la somme de 50 millions de goud pou kapab kite carburant sòti nan tèminal Varreux. Fòk nou di ke asosyasyon chofè kamyon pwodui petwolye yo menm anonse depi dimanch 24 oktòb la leve grèv yo e ki egzije a leta pou kapab sekirize chofè kap transpòte carburant Se aprè yon rankont samdi avèk otorite konsène yo, pami yo bmpat. Bon fòk nou di ke si mesye Mikanò ta egzije yon sòm de 50 milyon pou kamyon yo sòti nan Varreux, ki wout y ap fè? Paske gon bagay pou nou konprann wi. Si Gran Ravin ap veye gaz tou? Si Izo Ap veye gaz. Sa kapab fè aparaman yon fòt sòm paske ben si Mikanon mande 50 epi Izo ta di ba l 50 tou, ti Lapli ta di ba l 50 tou, sa vle di la nou wè pwoblèm nan poko ap rezoud. Konprann byen wi, afè pwoblèm gaz la li poko ap rezoud. S on pwoblèm. Menm solisyon l chaje ak pwoblèm. Gen yon artiste ki fè mizik sa ki di ben peyi sa menm solisyon li se yon pwoblèm mechanste wè. Ebyen eh se sa wi pou di paske jounen jodi a la fò n konprann si yon bandi ame ore t egzije 50 milyon pou kapab kite gaz la pase sa ta vle di an kelke sòt ke Moun ki pre l yo pa konsène pa afè gaz. Ou pa konprann non. Men gaz la se yon pwodui transvèsal, se sa pou nou konprann. Sa vle di, moun ki nan waf Jeremi yo, yo pa gen machin, yo pa bezwen sèvi ak gaz. Donk si Mikano mande 50 milyon, sa p ap twò deranje yo. Bon, antouka mesye, fò n di ke, enben aparaman grèv la, se ta kapab pou di, ekoute bandi yo nou pa kapab ankò paske Malgre nou wè gen grèv, mwen m panse nèg yo tap bay on ti chans, omwen yo kite on on 50 kamyon pase apre sa yo ta mande on ranson paske peyi a se on peyi kidnaping an plen midi e Ayiti se sèl kote gen sa n ta kapab rele la demokratizasyon di kidnaping, la demokratizasyon di banditism e non dwe aksepte yo san murmure. Donk sa vle di ke E Mika Normande, nou pa konn ki lòt nèg ki pral mande, talè w tande lè kamyon ap pase bò Asiri, ebyen fò nèg sa yo pran pa yo tou, lè l ap pase nan blòk Kafou Boston, fòk yo voye yon kantite kòb, e m gen enpresyon ke sa kapab ouvri lavwa ak yon lòt chapit pou tout nèg di enben ba yo kòb pa yo epi bidjè peyi a nan men mesye sa yo. Mwen m anba non konsèy mesye bandi yo. Mwen m poko konn poukisa nou pa mete leta a deyò nou pran kontwòl bagay sa yo pito. Se sa pou nou fè wi. Se pa rete ap mande 50 milyon, se mete kran, nou pran yon seri de enstitisyon nan leta a nou di se nou menm ki chèf, fè tankou taliban yo. Wa konprann? Se sa a wi. Paske leta pa ka dirije peyi a. Leta pa bon. Se yon leta pèpè. Bagay yo fini, bagay yo grav nan peyi an. Men gen yon grenn bagay pou nou konprann. M pa swete ke ajisman nou. konstitye sa n ta kapab rele yon sòt dopresyon pou lapopilasyon. Paske, gen fason w ap aji, ou vin rive nan yon moman, menm si popilasyon an te kapab devlope yon ti kras mansyetid pou ou, men, y ap oblije pa kapab. Men gen yon pwoblèm, se ke lapopilasyon è totalman oprese. Ou wè jounen jodi a la a, Peyi lock! Ta anvi gen manifestasyon, gen moun ki paka sòti. Kòman w ta kapab imajine yon moun ki nan blòk Waf Jeremi, ou pral sòti ou pral nan manifestasyon san ou pa jwenn aval Mikanò? Kòman w konprann yon moun ki ta Lasalin, ou pral manifeste, se pa avèk akò Ti Jinyò? Yon moun ki nan blòk Ba Dèlma a, ou pral manifeste, se pa sou aval Babekyou? Se pou vous dire ke popilasyon an rive nan yon moman l ap viv yon sitiyasyon se kòm si sa libète e totalman eklipse. Eklipse nan sans ke Leta te gen tan pase anba pye tout dwa pèp sa genyen e vin jwenn jounen jodi a la a bandi yo ki kontwole yon seri de katye nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan e atravè tout peyi a e kant bandi yo enstale yo nan mitan moun sa yo Il les font comprendre que je suis là pour vous défendre men o final si w konprann byen w ap wè ke anpil bandi yo erije tèt yo tou kòm des oppresseurs paske se wi amen ki pase si yo pase yon lòd pèsòn moun pa ka di non personne n'a le droit de manifester ban m di w èske ou pa konnen si G9 te di bloke Tout zòn yo kontwole yo. Jounen jodi a la t ap gen anpil zòn ki bloke, men se grèv. Pou otan pa genyen barikad. Men si se nèg yo, anpil nèg ki nan anpil zòn ame nan peyi an ki te di bloke, yo t ap bloke. Jounen jodi a la a, popilasyon an li plis pè bandi ke lapolis. Donk mwen m konprann ke popilasyon an, pèp ayisyen an se yon pèp kòmsi ki mare nan tout nanm ni. E nou pa konn kilè nap soti nan bagay sa. Paske banm di w yon bagay. Kelkeswa yon bandi te devlope sa n ta kapab rele yon lyen endefektib avèk moun ki tou pre li an, men o final ilè bandi. Sa kapab rive kanmenm. Menm lè l tap fè byen l mete l an byenfetè. Nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, pa genyen twòp sikilasyon, gen kote se menm boule k ap jwe, epi aprè, n ap tounen pou n boukle. N ap di laprès pale ekri medya an liy yo bonjou. Nou menm nou se youn nan sinyatè akò primati 11 septanm 2021 an. N ap akonpanye Premye Minis Ariel Henry jisko fimaman. E nou menm n ap veye sinyati nou an nou te bay Premye Minis Ariel Henry an. Grèv la se vre, mesye yo anonse grèv. Men se pou yo destabilize premye minis Ariel Henry ki fè grèv la anonse. E premye minis Ariel Henry map mande l pou l mete pye l atè a, pou l kòmanse aji. Kòm Bondye sove premye minis Ariel Henry 17 oktòb, lè yon tantativ dasasina Léon Charles ta pral fè Ti Junior, fè sou li a pon wouj, li sove tèt li Bondye achte l ladann e nap mande premye minis Ariel Henry plis veyatif, plis mete plis moun nan sekirite l, ankadre sekirite l pi plis pou l ka fè travay li gen pou l fè pou peyi a. E pwoblèm grèv la, gaz la la se mesye ofisyèl lan leta yo ki konnen premye minis Ariel Henry pral chanje yo se reyinyon se konplo sou konplo yap fè pou yo destabilize premye minis Ariel Henry e pwoblèm gaz la k poze la gen gaz se direktè bmpad la ki te lan reyinyon lan youn nan otèl nan kapital la ki tap fè konplo sou do premye minis Ariel Henry te gen ansyen depite jovenelis yo k te la. ki pat regle anyen lan palman an ki te la, te gen mesye responsab gaz total yo, Dinesa yo ki te la, ansanm avèk direktè bmpat la, direktè FAES la. E menm direktè dwann lan Leon Charles te lan reyinyon sa a madi apre Leon Charles rate tantativ dasasina li ta pral fè Ti Junior fè sou premye minis doktè Ariel Henry jou ki te 17 oktòb la. Jodi a kisa ki ta sipoze fèt pou ke yo alimante ponp yo, gaz ann di yo mete gaz nan ponp yo pou ke popilasyon li menm li kapab vake a okipasyon. Nou menm etanke sinyatè akò a n ap di premye minis lan nou mande revokasyon direktè bmpat la imedyatman menm jan l te revoke Léon Charles la n ap mande premye minis lan pou l revoke direktè BMPAD la, direktè FAES la imedyatman. Ou estime se moun sa yo ki anpeche gaz la rantre nan pòt la? Se yo menm ki enpeche gaz la distribiye paske gaz la vini. Nèg yo te lan reyinyon, m ap redi w sa ankò, nèg yo te lan reyinyon lan otèl nan kapital la aprè tout enfòmasyon nou genyen avèk mesye responsab Total yo, mesye responsab konpayi Dina sa yo. ansanm avèk direktè BMPAD la, yo te lan yon reyinyon lan youn nan kapital la. Kesyon yo di se se nèg ak zam ki anpeche gaz la li menm li rive lan Popo. Eske eske pretèks sa kenbe? Non, nèg ak zam yo ka ka youn ladan l, men gwo nèg sa yo, direktè BMPAD la, se li menm ki t ap fè reyinyon konplo sou do premye minis lan pou l jete premye minis lan pase avèk nèg ki prezidan sendika nèg moun faktori yo kap batay pou peyi yo yo panse lan yo menm se pwoblèm gaz ki pa genyen vre ki fè yo lanse grèv la men gen gaz map anonse pou mesye sa yo pou Anderson Desroches Pou Meyi avèk pou nèg ki prezidan sendika e moun faktori yo gen gaz. Se direktè bmpad la ki sere gaz la k ap fè konplo pou yo destabilize, pou yo jete premye minis doktè Ariel paske yo konnen doktè Ariel pral chanje yo, y ap bòlkote doktè Ariel e se sa k fè yo stoke gaz la, yo voye lajan bay bandi sa yo pou bandi yo enpeche gaz la transpòte bay. bay ponp yo men pa gen pwoblèm gaz nap di pèp popilasyon an pa gen pwoblèm gaz se direktè bmpat la ki bezwen jete premye minis doktè Ariel Henry paske li konnen premye minis lan pral chanje tout direktè jeneral yo pandan map pale avèw la la se reyinyon tout majistra tout direktè jeneral yo ap fè la tout delege depatmantal yo sou do Premye minis lan pou yo wè kòman pou yo ka jete l, pou yo fèmen peyi a e yo kòmanse fè l, men yo stoke gaz la, yo voye lajan bay bandi pou bandi anpeche machin k ap transpòte gaz la lan ponp lan yo vini. E m ap di wi s on konplo ke nèg yo ap fè sou do premye minis Doktè Ariel Henry, spesyalman direktè bmpad la. Mèsi. Selon ou menm kisa ki ta sipoze fèt oubyen ki estrateji pou. Pwen premye minis la ta sipoze itilize pou l ta kontrekare feritye wòch la. Menm jan premye minis lan te revoke Leon Charles apre Leon Charles manke fin fè asas ti jinyò asasine l lan kafou aviyasyon avèk babekyou premye minis lan son granmoun li ye li konprann kou a. Li sove anba tantativ dasasina ke Léon Charles ta pral fè sou li a. Se revokasyon direktè BMPAD la, Ignace St-Fleur, imedyatman nou menm kòm sinyatè akò a, nou mande e nou di Premye Minis la prese prese, nou ba l 24 èdtan pou l revoke direktè BMPAD la epi pou l jwenn yon solisyon epi pou l di Konpayi Total la avèk konpayi Dina sa, se li menm ki premye minis, se li k ap dirije peyi a, li bezwen e pou direktè lapolis la met pye l atè e m konnen direktè lapolis la s on bon teknisyen e nou di avèk Frantz Elbé pa pran presyon, pa pè e nou konnen s on bon teknisyen l ye e n konnen m konte sou Frantz Elbé m konnen Frantz Elbé ap pot rezilta. Ebyen merci la famille kòm toujr un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou. Ou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vou apresye le travay, pi aprè kès kon di a la pwochèn.